Konsantman fè lanmou bèl. Relasyon seksyèl se yon zak plezi ki ta dwe pote satisfaksyon pou tou de patnè yo. Men byen souvan, malgre tou de te aksepte bay konsantman yo, yo pa toujou santi satisfè de moman an. Jis paske atant yo pa satisfè. Fason yo te atann sa t ap pase a, li pa fèt konsa. Sa yo te vle a, yo pa jwenn li. Se poutèt sa, ou dwe di patnè ou kisa ou vle, jan ou vle l la. Ou dwe mande l kisa l vle tou pou tou de moun soti satisfè. Nan mande ak bay konsantman, dwe gen yon akò ki konkli sou fason relasyon seksyèl la ap fèt. An nou evite pati sou ipotèz tèl tip moun renmen tèl tip relasyon. Ou dwe konnen sa patnè w vle e sa li vle vrèman. Si ou pa renmen yon pwopozisyon, ou gen dwa di non menm jan nou te wè sa deja. Si patnè w pa dakò ak volonte w, ou dwe respekte sa. Mande l di w kisa li vle e pa fòse l ale pi lwen, ni manipile l pou l fè sèks, ni viktimize sitiyasyon an pou fè li santi li koupab paske li pa sou sa. Li souvan gen yon lide tou ki fè kwè relasyon seksyèl ale nan yon sèl sans, lide gason bay plezi, fi resevwa plezi. Sèks pa ta sipoze konsa. Si ou pa pran plezi nan yon aksyon ou fè pou fè plezi, sa ka fè ou santi ou fristre, sa ka kreye tansyon, E ou pa ta menm sipoze fè li. Yon gason dwe soti li satisfè menm jan ak yon fi. Tou de moun dwe resevwa plezi. Kidonk, pou pwofite yon moman sèks, ou dwe di sa ou vle e konnen sa lòt la vle tou. Ou dwe aksepte bay tèt ou plezi e aksepte lòt la ba ou plezi. Li dwe chita sou yon pwen rankont ant sa ou vle pou tèt ou e sa lòt la vle pou tèt li. Sonje, sa w ap fè dwe chita sou yon konsantman ki antouzyas.